Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon batay ki te genyen nan martisan yè lakòz yon sitwayen pèdi lavi li se pa syo plas Men yo te kouri avèk li lopital, bon, li pa t kapab kenbe. Non sitwayen sa se Ernst Lafortune. Li se grefye jij Mathieu Chanlatte. Se jij sa k ap enstwi dosye Jovenel Moïse lan ki mouri. Ebyen, grefye sa li menm li pèdi lavi li sou wout Matisan ayè oswa nan sikonstans ki pa fin twò klè. Grefye a, ki asmatik, te fèk sot nan diskisyon. ak jij la sou dosye asasina Jovenel Moïse la. Daprè asosyasyon grefye yo ki fè konnen kadav la sanble yon kò ki resevwa bal. Prezidan asosyasyon an Martin Aine fè konnen grefye a te rive lopital jeneral li pat jwenn swen akòz yo pat jwenn pyès sou li e Martin Aine ankouraje komisè gouvènman an louvri yon ankèt sou dosye sa. Tèt chaje! Humm! Bagay la Leve plim sou do Asosyasyon Nasyonal Grefye Ayisyen li menm ki konfime lanmò sa ki se yon lanmò twoublante youn nan manm li Ernst Lafortune grefye jij Mathieu Chanlatte mouche sa ki pral jere kesyon asasina Jovenel Moïse la sa vle di jij ki dezinye pou kapab enstwi dosye asasina ansyen chèf leta a misye pèdi lavi li. Apre yo te al avèk li nan lopital inivèsite leta Dayiti alòske yon ti tan avan li te genyen diskisyon avèk jij la daprè tout dènye enfòmasyon ki fèk tonbe tèt chaje. Ayy gade kòman grefye a pèdi lavi l antouka e nou swete ke genyen plis detay ki bay sou lanmò sila. Yon ankèt kapab louvri prese prese nan lide pou kapab. Determine le vrai du faux dans cette affaire. Le 13 Out, gran randevou avèk moun kap viv nan zòn Kafou, Fontamara, Matisan, Vilaj, poukwa pa Gran Ravin. Moun sa yo pral mache nan zòn twazyèm nan, jisteman pou kapab denonse fenomèn ensekirite a, batay antre bandi zame ki pa sispann fè moun tonbe nan zòn sila a ebyen moun yo pral mache pou di non ak ensekirite e mande chèf gang yo tou pou kapab fè yon poze nan batay sila a nan pèspektiv pou zòn sa a kapab retounen nan kalm li. Bon brèf e randevou se sra pou demen. Gen yon ti kesyon politik la. Bagay politik se bagay parenn ak marenn. Nou konprann byen. Lè m di nou politik nan peyi Dayiti bagay sa se toujou enterè. wi paske quand il ya kestyon de politik on vwa pa lenterè de la popilasyon se enterè chak grenn nèg obyen enterè yon gwoupiskil men si non yo pale de popilasyon an sa vle di chodyè a moute sou non popilasyon an men li pa janm desann sou non popilasyon an fòn di ke gen yon nouvèl ki fèk tonbe la paske yo repòte eleksyon yo pou 7 novanm kap vini la. Ansanm avèk referandòm nan, se sa? Bon, antouka, alòske sitiyasyon sekiritè la nan peyi Dayiti pa enspire ankenn moun konfyans, Konsèy Elektoral Pwovizwa la, li menm, li fikse kesyon eleksyon. Nan sans sa, CEP a ki gen nan tèt li Guylande Mesadieu, ebyen, li soumèt kalandriye elektoral li bay Premye Minis ayisyen an, Ariel Henry nan dat 11 out 2021. Atravè dokiman sila, nou aprann Pou moun kap prezidan epi 11 fevriye 2022 ebyen pou sila yo kap sòti nan eleksyon lejislativ sa vle di senatè ak depite. Nap raple plis pase yon santèn pati politik yo menm enskri nan kous elektoral la pou kapab patisipe nan eleksyon sila. La kestyon kon se poze eske dat sa la ap respekte? Eske eleksyon an la ap rive fèt nan peyi dayiti? Bon nou pa konnen men jan bagay la ye la jounen jodi a la. M panse ke ap gentan gen yon klima ki apeze petèt pou kapab òganize pwochèn jout elektoral paske ebyen daprè anpil moun peyi a li lè pou l antre nan yon sikl elektoral nòmal men kesyon bandi nan peyi Dayiti jan nèg y ap vale tèren sila a m ap mande m kòman yon nèg ou pral fè fè kanpay hum pou eleksyon sa yo. ki pral fèt nan dat 7 novanm nan. Brèf, genyen divès òganizasyon ki bay yon konferans pou laprès jounen jodi a la a, ebyen ki bay pozisyon yo pa rapò ak kesyon òganizasyon eleksyon, pa rapò ak kesyon pou kapab mete sou pye yon prezidan tranzisyon. Tèt chaje, tout nèg ap jwe pou defann enterè yo. An nou swiv. anndan peyi a, nou ap pwopoze yon solisyon ki bokou pli pwòch konstitisyon an ki se chwa Joseph Lambert prezidan ti rès sena a. Paske youn nan bagay pou n konprann, jodi a se pa dirijan k ap fè, k ap plede pale anpil ki pa ka chita pou yo jwenn yon akò yo, se pa yo k ap soufri. Donk apse a pa nan dèyè yo, se sa k fè y ap di peze, peze, peze, pandansetan popilasyon ayisyèn nan pa ka viv, pa ka ekspire, Matisan, timoun piti ap pran bal, granmoun ap pran bal, ti bebe ap pran vant, ap pran bal anndan vant fanm. Donk jodi a, nou menm nou pozisyone nou klè ke chwa nou se Joseph Lambert pou nou apwoche nou pi pwòch konstitisyon syon an ki se prezidan ti rès sena. Maten an nou menm sitwayen ak sitwayèn ki la nou vin pou odisyone nou. Peyi a gen yon pakèt pwoblèm. Peyi a gen yon pakèt pwoblèm depi lè prezidan Jovenel, Jovenel mouri depi lè li t ap dirije. Jovenel kraze tout enstitisyon piblik yo, li mete yo plat atè. Kou de kasasyon pa egziste ankò. Gen yon sèl ti enstitisyon ki te gen te yon ti pwent ladan, se Sena Repiblik la. Men nou menm nou vin di tou, gen twòp moun k ap soufri lan prizon pou sosyete sivil, klas politik ap fè dilatwa a sa k ap pase a. Gen twòp moun ki pa ka vake a okipasyon yo. Pou sosyete sivil avèk klas politik la fè di la twa. Gen twòp moun ki swaf jistis pou yo fè di la twa. Konsèy elektoral pa bon, fò gen moun ki pou vin kraze konsèy elektoral la pou fon lòt. Sekirite peyi a pa genyen, moun pa ka vake okipasyon yo. Fò gen moun ki pou vin pran desizyon pou peyi a gen sekirite. Moun pa ka mache lan peyi a. Ou pa ka ale ken kote, fò nou gen moun ki pou vin pran desizyon pou nou. Pou nou di pou tout rezon sa yo, fò gen yon pouvwa de tèt li ye. Se yon pouvwa ki gen prezidan epi ki gen yon premye minis. Nou mande Joseph Lambert ki rete nan ti rès sena a, kòm ti bout enstitisyon ki rete, kòm prezidan pwovizwa ki pou vin dirije peyi a. Nou menm, nou di ke. Peyi a pa kapab ankò. Sitwayen yo pa ka soufri ankò. Moun katye popilè yo swaf jistis pou tout masak yo. Prizonye politik yo fò libere. Fò peyi a gen eleksyon. Premye minis ki la, li pa ka pran desizyon. Li pa ka bay yon arete pou l nome direktè jeneral yo. Li pa ka bay yon arete pou nome delege yo. Pase s on pouvwa de tèt nou genyen. Se prezidan depi nou leve timoun an Ayiti nou jwenn se prezidan ki chèf ki pou pran desizyon. Chèf gouvènman an son chèf gouvènman li ye, men se prezidan repiblik la pou pran desizyon. Nou di ke fò gon prezidan, moun nou chwazi kòm moun ki pou prezidan pwovizwa, ki pou vin mennen peyi a bon pò, ki pou vin libere prizonye politik yo, ki pou vin chache kòb, kòb petro karibe a, moun ki pou vin fè jijman masak yo, twòp moun soufri, enben nou di fò gon prezidan pou pran desizyon sou pou nou, pou n al nan eleksyon a yon konsèy elektoral ki bon. E pa konsèy elektoral, krèy elektoral Jovenel te fè avan l mouri a. Nou di tout enstitisyon plat atè, men fò gen yon prezidan repiblik ki pou vin remoute konstitisyon an, ki pou vin remoute enstitisyon yo. Nou di pou tout rezon sa yo, nou menm nan antan ke sitwayen avèk sitwayèn, moun ki nan katye popilè, ki konn soufrans yo, konn pwoblèm yo, ki pa ka mache, katye nou kraze, katye nou kraze, nou nan mawon, nan abou de resous, enben nou di fò gen yon prezidan ki pou vin ba nou jistis, Ki pou vin dirije peyi a. Nan espri konstitisyonèl, n ap pale alega de atik 133 konstitisyon an. Konstitisyon an ki se manman lwa peyi a l defini aklè ki jan pou pouvwa a konstitiye atravè repiblik la ki s on repiblik demokratik ki gon pouvwa bisefal ki dwe mennen peyi a abonpò ki pou dirije tout enstitisyon yo. Jodi a. Plis pase yon mwa, yon prezidan defakto k te kenbe peyi a an otaj, Manno Militari, li mouri. Nou tout konnen ki jan l mouri. Jodi a nou wè se menm anbasad amerikèn ki t ap sipòte Jovenel Moïse nan tout movèz desizyon, nan tout masak ke l t ap fè anndan peyi a, asavwa Madam Cison, nou wè la a, ki kontinye ap fè dilatwa. Se poutèt sa nou menm, antanke. Kowòdonatè òganizasyon redd, manm pati politik Lèzangaje, antanke sitwayen otantik, antanke militan ki fè pati fòs lokomotris mobilizasyon atravè peyi a, nou vin la pou n pozisyone nou aklè. Pou nou di Madam Sison, nou deklare l kòm persona non grata andedan peyi a. Li pa gen ni tit, ni kalite pou l pale nan zafè politik peyi a. Nou wè se mano militari Li enpoze pèp ayisyen Ariel ki pa gen ni tit ni kalite daprè konstitisyon an lan atik 134 tirè 2 a ki te di manda Jovenel fini depi 7 fevriye 2021. Jodi a m pa kwè se prezidan defakto Jovenel Moïse ki te nome Ariel, jodi a Ariel pa gen ni tit ni kalite pou l ap vin pale peyi a de eleksyon. Ki eleksyon? Ki KEP? Jodi a nou menm antanke nèg, antanke sitwayen ki kwè lan enstitisyon peyi a, nou di, Le Sénat fonctionne en permanence. Konstitisyon an ki se manman lwa peyi a, lwa òganik paleman, li di, dwe gen eleksyon chak dezan pou yo renouvle yon tyè lan Sena. Men malerezman, jodi a nou rete yon tyè lan Sena. Pou rapreche, rapwoche lespri konstitisyon an, Dan lechantiyonaj konstitisyonèl, nou menm kòm sitwayen, nou menm kòm òganizasyon k reyini maten an la pou pran pozisyon, nou di nou apiye Senatè Joseph Lambert ki se prezidan ti rès Sena a kòm prezidan pwochen prezidan pwovizwa ki pou mennen nou lan eleksyon lib, onèt, demokratik e enklizif pou vin kraze kaye pe krèy sa a ki pou vin poze pwoblèm ensekirite a, pou vin inisye pwosè masak Lasalin, pwosè Fon Petwo Karibe a. Jodi a nou menm, nou di la sosyete sivil, la sosyete sivil ki lan pòch anbasad amerikèn, gon pati Oni Deyòch ap dirije, gon lòt pati, ki lan men seri de moun ki lan klas politik la. Nou menm nou di, si gen mobilizasyon se nou. Si Ayiti ap lanfè, l ap lanfè pou nou. Si l ap paradi, l ap paradi pou nou. Nou di yo rete lan gwo otèl, kontinye bwè chanpay, kontinye manje chizbègè, kontinye manje anmbègè, nou menm kòm vwa grann majorite a, Nou fè chwa Joseph Lambert kòm pwochen pwezidan pwovizwa ki pou vin mennen peyi a a bon pòt. E premye minis sa ki ap mennen se sèlman eleksyon yo moun kapab pwezidan peyi a? Jodi a ki premye minis n ap pale? Nan nou atik 134 tirè 2 a ki te di manda Jovenel fini depi 7 fevriye èske aprè lanmò Jovenel Moïse kòm ansyen pwezidan defakto madam Sison kòm pèsona non grata ka pran desizyon pou l enpoze pèp ayisyen Ariel Nou rele l krèy elektoral. Jodi a krèy elektoral sa a, nou di yo retire kò yo, bay moun serye mennen peyi a bò kò. Sa se bobin fil, bobin fil, bobin fil, bobin fil. E premye minis lan, premye minis lan pa gen ni kalite, premye minis lan pa gen ni kalite, ni otorite pou l konvoke pèp la an sè konmis. Li pa kapab. Paske l pa gen dwa sa. Premye minis la konnen l pa gen dwa preyogatif, premye minis la pa ka pran preyogatif yon prezidan genyen, li pa kapab. Nou di premye minis la, sa l ap di a se pa vre ditou. Se yon prezidan ki pou la, ki pou nome direktè jeneral yo, ki pou nome delege depatmantal yo, e ki pou konvoke pèp la an sekoumis pou yo refè konsèy elektoral la. Premye minis la nou di k ap pale la, Se yon pawòl anlè misye ap pale. Misye pa gen ni kalite, ni otorite, ni pouvwa pou l fè sa l ap fè la. Li deja chita avèk plizyè aktè politik nan sosyete sivil la, nou menm nou pa resi rankontre l. Ki sosyete sivil? Rony Deroche? Ki sosyete sivil l ap pale? Yon sosyete sivil a de tèt? Yon sosyete sivil depi nou la l divize? Lè y ap fè manifestasyon, se nou k fè manifestasyon. Lè gen goumen nan lari a, se nou k goumen. Lè gen moun mouri, se nou menm. Jodi a, jodi a, se moun Site Solèy ki pa ka ret lakay yo. Se moun Bèlè ki pa ka ret lakay yo. Se moun Matisan ki pa ka ret lakay yo. Se peyi nou kraze. Sa sa vle di ke nou menm nou rejte vòlò e Sektè Demokratik la li menm rejte avèk Premye Minis la? Tande, tande, Sektè Demokratik la gen dwa. pou l chita avèk premye minis lan. Yo gen dwa. Mwen menm pa ka pale avè w la. Mwen gen frè m ki nan prizon depi 29 novanm, ki se Paul Joanel. Se ti frè m. Gen Job, gen Kilik, gen Anèl, gen Filimon ki nan prizon. Eske se moun sa yo k ap soufri? Mande yo konbyen fwa y akonpanye nou. Mande yo konbyen fwa y akonpanye nou menm ki gen moun nan prizon. Nou pa koupe fache ak yon moun. Nou menm antanke pèp ayisyen. ki gen dwa nou pran desten nou an men, nou di men sa nou vle. E pa moun k ap deside pou nou jodi a, nou fè chwa de Joseph Lambert kòm prezidan pwovizwa. Prezidan Joseph Lambert, prezidan Joseph Lambert, kòm prezidan pwovizwa. E trè to, trè to nou pral montre yo sa nan lari a. Trè to se pèp la, trè to nou pral montre, nou pral di, nou pral di anbasadris ameriken an, nou pral di premye minis Ariel retire kò l paske misye ap, misye ap respekte, misye pa respekte lwa peyi a. Misye ap pètine lwa peyi a. Lwa peyi a di son prezidan, son pouvwa a de tèt. Yon prezidan ou premye minis, misye pa gen ni pouvwa ni kalite poul ap di sa lap di yo la. Ebyen merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail epi aprè qu'est ce qu'on dit à la prochaine.